Bòm kouri pake, m pap pran anpil tan. Tou dabò map di bonswa a tout moun ki anba live lan, ni chinwa nwa, ni fanatik Bob Kayo, ni tout nèg ki pa imenm yo. M salye nou, m salye mizik ayisyèn, m salye chak grenn atis kap fè bagay pozitif. E jodi an mwen monte live se yon fason pou m eksprime m konsènan mizik mwen fè e aprè tèks Wendyy an. Ankò yn fwa m pa janm mande padon. M mande padon lè m pral dòmi le swa avèk lè m leve lajounen. Pase èt siprèm nan m dwe l respè. Wè la a m sot legliz, m sot chanje m, m mete rad sou mwen m pral manje ka papa m. M gen plizyè moun ki rele m ki di m, Bob Kayou! Mendel pran non w pou l sal li. Kisa w fè nan sa? Eske w pap fè plent? Eske w pap fè anyen? M pap fè anyen. M pap fè anyen. De montay pa konn kwaze men de moun konn kwaze zanmi m. Ou wè jan m pran, jan mwen menm mwen monte sou entènèt la m goumen pou m met fame mwen sou mwen. Depi l wè m gen yon fame li pase l pran l. M pa gen pwoblèm, moun nan fè buzz li alèz. Ou wè pa janm gen moun ki janm kanpe di non, e ou pa gen dwa blòmen non nèg la, ou pa gen dwa bagay. Ou wè medya yo, se yon pakèt masisi parèy li nou ye. Lèl fè kakal yo nou pranl nou ripòs yo Li fon ekip malpwòpte nou pran yo nou ripòs yo E m fè mizik lan se pa egri m egri Wendy Pou dèyè talan Wendy Talan Wendy pa gen anyen kap sot ladann Wendy ap toujou ret yon bèl rapè map toujou ret yon gwo bout rapè Wendy fè 2 milyon vi li fon milyon vi nan yon jou nan 2 jou M wè se tout afè nòmal antanke atis antanke rapè Pou mwen menm poum di misye felisitasyon paske se konpa ak te konn fèl, lè konpa ap fèl ou toujou jwenn tout moun kontan yo fyè. Si jounen jodi a on rapè fèl fòk mwen fyè tou paske son rapè nap goumen pou menm bagay. Respè pou Wendy, respè pou staff li, respè pou nèg ki fè video a, so anpil respè. So, depi yè mwen wè Mendel monte lap pale kakal se manadjèm. Dènyeman li kreye yon buzz li di Mwen se nonm ni yon bagay konsa. M pa gen pwoblèm moun nan kreye buzz li fè sa l vle. Etazini, moun nan gen dwa pou l fè buzz li vle, pa itilize foto atis la, pa lonmen non l nan nan chocho pe nan nan nan nan kòmsi like sou entènèt oubyen sou televizyon whatever kote l ye a. Men an Ayiti pa gen lwa pa gen anyen. Moun nan pale sal vle li derespekte moun li vle m konnen ti bif sa m leve a bay Wendy an m konnen gen yon pakèt moun m konnen gen yon pakèt moun nan ki gen dwa peye masisi sa pou fè buzz sa antoulèka baz kòm ou di ou se manager Bob Kayou bon se yon moun ki sot rele m li di m li wè ou fè bagay ou di ou se manager m ou ban m kòb pou m fè mizik sa m rele Kimmy on the beat. Kimi fèm gade yon bit. M rele Demèk, Demèk di m l ap ban m stidyo gratis. M vini m freestyle sa byen rapid, m mikse l, Ricky fè m kado yon cover, m lage mizik lan. Videyo a pa fèt pou lajan zanmi m. Ou monte ou di se manadjè m. Ou monte ou fè yon premye buzz, ou fè yon dezyèm buzz. Ou wè m te chwazi poze. M te de, m te poze nèt. Anpil moun pale avè m, yo di m Bob Kayou, buzz la te bon pou ou, kite buzz la. E lè m vin reyalize vre buzz la te bon pou mwen. Paske yow Ou pale kaka nan dyòl ou m konn tèt mwen m konn kiyès mwen ye piblik mwen an konn kiyès mwen ye fanmi m konn kiyès mwen ye nèg lari yo konn kiyès mwen ye m pito kinnapè gwo midi ke m masisi nan vi m m ap di nou sa chak jou pou jiskaske m mouri s lè pou m te masisi yo pase m p ap janm masisi nan vi m lè m te nan grangou a pase e m di nou sa deja. Tout gwo sponsore Petyonvil yo sòti pou yo desann ni anba pou y'al lòt kote. M fèt Petyonvil. Pa bliye sa. Bòbka ou pa janm gen manadjè ni staf. Bòbka ou pa janm gen sponsò. Se fanatik sou entènèt, se moun k'ap sipòte m. Ou leve ou vin fè bòz, pa gen pwoblèm. Mesaj sa spesyalman pou lapolis nasyonal. A tout prezidan. Mendel pran lesyon pou l'ap anmèdde m, blaze non m. Li pran tanl poul ap anmèdem son rezo pale kaka. Wè nenpòt lèl antre map tirel. Menm pran responsabilite a. Map tirel nenpòt lè kotem jwenn li. Bay fò respekte non moun. Lèm pa nan kaka avèw pa lonmen nonm baz. On kalanbè w ye, on chawony ou ye, on pèdisyon w ye jan bib la pale l dil la. Ou wèm gen bòz mwen. Ou wè map fè it sou rezo, degaje w pou fè it wi masisi fè la mouda fon parèy ou yo di Djek konn konyen avè w yo me pa lonmen non mwen menm nan lavi m mwen mande pou m manje m vann pou m manje m plane pou m manje bounda pa m nan m di nou pou jistan antre nan sèkèy li pap janm gen mak dwèt gason ladan l e mwen k manyen mouda m sèlman lè map chye oubyen lè map lave l e masisi w ye tou mouda w fon jere l avèk DJ w konn konyen yo. Atis ou konn konyen yo men pa lonmen nom. Wè antre otou Ayiti, ou toujou gon plan wap fè. Plizyè fwa m rive sou dope yo m pa jwenn ou. Lè yo dim ou la, epoutan son video ou fè, ou kenbel, lè w fin ale ou lagel. M bezwen w antre pou w fon live dim tèl kote, tèl kote epi banm adrès la. M fè w kite masisi pou lavi. Antoulèka mesaj a la nasyon, nenpòt kote m jwenn Mendel map tirel. Pou l pa janm fè buzz sou tòg. Sèl sa m ka di nou.